Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la CAO pour capable porter bah une nouvelle émission. Nous sommes le samedi 4 juin 2022. Tenez bon parce que les choses vont très mal en Haïti. Je commence par cette photo. Voilà. Touye nan miragwan. Fòn di ke gen anpil kòmantè ki deja ap fèt sou kesyon sila e anpil analiz tou paske ya de jan ki yon poste sèt foto dizan be ekoute Mario Lendjil ou menm ki mande pou yo kapab rapousib komisè gouvènman ekoute ou voye deyo paske ke mesye sa nap gade la se li menm ki bandi a se li menm ki tap danse nan videyo sa nou pral vini avèk videyo a pou toutalè an konparezon. Men ekoute, pou les organismes de défense des droits humains ki yo menm mande pou yo ta kapab revoke komisè Muscadin, sèl jan la yo menm yo reponn. Pou yo di ekoute Marie-Yolène Gilles fèmen bouch ou. Si lòt moun ap pale ebyen fèmen bouch yo paske nèg sa se yon bandi li ye, se te yon pwazon pou la repiblik donk komisè Muscadin touye li, le deba est clos. Ebyen fò n di nou ke. Se moman pou n ta kapab fè yon ti konparezon. Men m pral kite nou fè konparezon ak pwòp tèt nou. M pral kite nou analize, m pral kite nou kòmante pou nou di èske se vre. Lè m wè foto sa a, m di, Waww! Gade misye vre mesye! Men etanke journaliste, m pa ka sèlman apiye sou foto a pou m di ke. Sa se sitwayen sa vre komisè a touye. Komisè a gen rezon paske se te misye ki te sou videyo sa. Fò m di nou byen ke videyo sa kote ke nou wè nèg yo ap danse a se yon videyo ki toune sa fè prèske non je kwa. Sa pase o nivo de Belèr. Belèr kote ke nou konnen ke nèg yo te toujou gen pwoblèm avèk Jenèf, ba Dèlma. ikonpri nèg krache dife yo. Lè Manino mouri nan kad operasyon polisyè la, kèlke tan aprè, nèg Belè yo fè yon videyo pou kapab tounen an derizyon mesye baz krache dife yo paske se nèg sa yo ki te pi pre yo, se avèk nèg sa yo yo te plis konn nan afwontman. Kès ki sè pase par la swit? Donk, vou vwayè la videyo. Ces hommes-là qui sont en train de tourner en dérision euh, les hommes de la tribu rivale. Mais pensez que là, on va poser peut-être en pile question pour dire que, ben écoutez, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est la vraie personne qui a été tuée par le commissaire Parce que là, si vous regardez bien sous vidéo, hein, ou regardez sous photo là, ben c'est la même personne. Mais écoutez, la comparaison, ça doit se faire entre vidéo dodisyon an e la foto. Kounye a la, gade sitwayen sa a byen ki nan videyo Muscadin t ap poze kesyon an epi gade sitwayen sa a byen ki li menm nan videyo sa a obyen ki nan foto a. Di tèt ou ke eske se la menm pèsòn. Mwa je fa on pti konsta. On pti konsta, se pa pou m di ke se pa misye non. Men yon ti konsta paske on è journalist. Donk nou menm, sa ki enpòtan pou nou, se kapab ede nou ale pi lwen e pou nou kòmante ansanm. Lè m ap gade m wè sou videyo sa. Tip Miskaden tap poze kestyon an nou pa plis wè misye sanble avèk yon nèg ki penyen kòmsi lè nèg la rasta sa vle di li gen dwa penyen lage ou konprann epi li penyen ankò ou wè se kòmsi misye gen yon 2 dwèt nan tèt li m pa konnen men ann eseye jije avèm frèch la ou te ka edem wi la nan videyo sa yo epi lè ou gade sou videyo sa kote nèg yo tap danse a m wè misye sanble. Ak yon nèg ki locked. Sa vle di l gon djed kondane. Kounye a la gon bagay nou ka di tèt nou. Eske aprè misye fin fè video sa a, li koupe djed lan epi l kite cheve a pouse, cheve a gentan pouse o pwen ke pou l gentan kapab benyen ankò. Tande byen wi se konparezon n ap fè. Obyen eske se pa misye ki sou video a. Donk kounye a la m panse ke se a nou menm pou nou kapab di ki sa nou wè paske mwen menm fè yon konsta m swete nou menm tou nou kapab fè konsta a. Kounye a la pa bliye nan peyi Dayiti chèf baz yo pa janm aksepte ke yo pèdi sòlda. Chèf baz yo pa janm aksepte ke lè yon moun mouri se moun pa yo. Maten an pandan Izo ap voye yon voice bay yon moun genyen dwòn mwen ki entèsepte voice lan. epi l vin jwenn mwen konsa pou l di ke ebyen moun sa ki sou foto a ankò se pa sitwayen sa li menm li klame inosans li nan zafè gang ki sòti nan vilaj de Dye men se yon foto konsa konsa ann tande Izo. Ki bò sa frè? Nèg la pa bandi non menn. E moun e moun nan zòn nan m tande kap pale bagay la kap di konsa e me me yo tiye entèl entèl entèl m di kiyès entèl ye yo di konsa yon moun ki ret dèyè la bagay sa yo nèg la pa nan baz mwen non frè nèg la pa nan baz mwen m wè plizyè moun sou enstagram nan voye foto sa m wè kot misye a kot yon moun mwen a zam yo di e misye ki bò sa e pa misye non kilè je m te chèch Konsa. Pou yo pou yo arête pou yo komsi pou yo pran yon nèg pou yo touyel pou map di se pa nèg mwen izo konsa pou map di epa nèg mwen yo tiye inosan mwen menm ki nan nivo nan nivo en limena sa bon yo konn limena yo konn nèg yo te fin kraze peyi an jodia demen si Dye vle kiyès kap pran radyo kiyès kiyès ki gen jounalis kap defann yo lèm di jounalis la epa tout jounalis non èè. E jounalis ki konn sa yap fè. E jounalis izo fè bagay la yo frapel lòt la fè bagay la yo frapel men tout moun ki konn tout moun konn de ki jounalis map pale nan efè nèg la pa ankenn bagay bandi foto wè nèg a zam sa epa misye sil de li menm sak gen bon ou konnen izo tout moun konn kijan izo ye depi yon bagay pase wi mfèl esak gen Ki bo Fè Banm poze nan Misye pa nan baz mwen misye pa nèg a zam Nèg a zam yo konn kote yo ye Yeah Men men ma yon valè zam bò kotem nan la e mwen gen zam e mwen gen zam a nèg mwen yo men men ma yon valè zam la. Antouka izo moun yo pral di konsa ke lon vèy ou non Muscadin li touye yon bandi. Tèt chaje. Donk nou rete pou n fè de kòmantè pou n di kisa nou panse de kesyon sila. Alonzi pou sa ki konsène batay Tibwa gran ravin. Tibwa ap make pwen. Sa ka rive ke nan yon batay w ap make pwen e pi w ap pran kou tou. Gran ravin pran kou, Tibwa pran kou men. Ti bwa sanse ap make pwen paske pi gwo rèv yo se rive mete nèg yo deyò nan Matisan. Anlè a la a yo di m gen kèk ti zòn, gen kèk pwogresyon ki ap fèt. Men pou èske gen moun ki mouri nan kan Ti bwa jiska prezan se la grand kesyon paske yè m te fè yon emisyon pou m di ke ta sanble gen 11 mò. Paske je dizè sa o kondisyonèl. E jiska prezan m poko gen foto mò paske pa bliye ke nèg Ti bwa alò nèg Gran Ravin yo trè prudan. e trè entelijan nan sans sa. Sa vle di si yo gen yon sòlda k tonbe, pa fasil pou jwenn foto l, pa fasil pou jwenn videyo l. Te genyen yon dosye sou Titeryòs, ben Titeryòs pa gen anyen paske e lè m mete dwòn mwen sou Gran Ravin, m gen kontwòl Titeryòs. Fò m di nou ke pandan nèg yo ap pwogrese fò n di ke kwè nèg Mikano yo te fon parèt nan batay la wi. Yo parèt an bèt, an gwo bout bèt. Nèg yo gon bagay yo konn di anplis wi an gwo bout bèt de jungle ben wi. Alò genyen yon sitwayen ki rele Jonathan. Bon sak pase Jonathan la mesye eske Jonathan te gon ve dèyè li? Jonathan al pot tèt li ale bay nèg ti bwa wi. Tèt chaje. Si nap gade yon video ki parèt trè viral sur les rezo sosyo kote ke misye atè a je l kale son nèg ki pral mouri paske yo fèm konnen yo fin touye misye epi Yo mete dife sou li. Ki sa k pase? Jonatan se yon nèg ki te konn pot manje nan abri. Alò yè, Jonatan gen yon lwa k moute l. Lwa sa a se yon lwa soumounòl. Yon lwa foli bandi. Tande byen! Nèg yo fè yon premye rawonn batay pandan jounen an. Nèg yo vin nan poz. Nèg yo ap prepare yo pou yon dezyèm rawonn batay. Ki sa k pase? Jonatan pase l pran yon ouzi a de chajè. Jonatan pral sou liy de fwon. pou l al batay. Genyen yon sòlda ki di Jonatan, Sa k pase w la a? Ou fou? Ou konn manyen zam? Ou gen foli a? Te kwè e manje w konn pote nan abri an? A Jonatan pa tande l pa wè. Jonatan deplase, epi gen yon lòt bon sòlda ki kanpe nan do Jonatan an kouvèti. Èske nou konnen Jonatan rive kèlke pa? Nèg tibwa yo ni pwente sou Jonatan, yo lonje men yo pran. Jonathan ame wi. Lè yo pwente sou Jonathan, Jonathan tranble wi. Nèg la yon zam nan men, yo pwente sou li, li tranble. Zam nan tonbe nan men Jonathan. Kounye a, lòt sòlda ki te nan do Jonathan, misye gen tan tire. Bon konnen, se batay po a po. Nèg yo gen bon po, kounye a, yo kouri ak Jonathan nan men yo. E pi, zam nan tonbe, kounye a, lòt patnè ki tire a, li menm li gen tan choute zam nan. Donk nou konprann? Nèg yo pran Jonathan. Kounya la se m ta kapab di video Jonathan ki devenu trè viral sur les rezo sosyo. W ap gade pou wè tip la ki atè a la a. Nèg yo ap malmennen Jonathan. Sa fè lapenn. Men ekoute Jonathan monchè, se ou k al pran lanmò a paske ban m di w bagay. Sa se yon mesaj pou tout ti jèn ki nan geto yo. Fèt gaf mesye. Nou pa ka antre nan lojik sa a kòmsi se foli bandi k pran nou. Ou gen dwa. fwote a bandi an chak jou epi nèg ki nan kleng nan l di w bon m pa vle w antre nan bandi non menm e si misye te tande sa pa t ap rive l paske nèg yo di a Jonatan poze non frè ou konn manyen zam a Jonatan pa tande l pa wè l pran zam ni epi sa w tande a la a misye se lanmò l al pran antouka tèt chaje pou anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou mande èske Jonatan te gon espedisyon dyab nan dègonn ni ki fè misye al pran lanmò sila. Fò n di ke gen enfòmasyon ki rive jwenn nou ki di ke bal Gran Ravin yo trè sovaj. Paske nèg yo mèt tire anlè ebyen bal yo gen lè yo chache moun pou y al tonbe sou yo. Sa vle di tout bal gen lè mistik. Tèt chaje mesye. Batay yo rèd wi la. Konsènan Dwòl, Dwòl te fè yon desann wi la. Pa twò lwen Gran Ravin men li pa rete. Epi Ti Lapli di misye, sa k pase? Apa w desann ou pa rete? Li di Ti Lapli, bon pa gen anyen pou m rete. A vle di nèg yo te al kanpe pou batay rèd. Edwòl sèmante se li menm k ap touye Ti Lapli. Antouka mesye kontinye batay, youn mèt manje lòt sa pa nwi.